Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon lendi 30 janvye 2023 nou kontan avèk ou deja nap swete chak grenn moun pou pase yon sipèb semèn an notre konpani e nou vini avèk kelke enfòmasyon pou dimanch 29 janvye 2023 sa kòmanse deja 3 èr PM lolo ensi konu Manm baz Gran Grif nan Savyen popilasyon an idantifye kòm moun ki te tire udmoa nan do 25 janvye pase a jwenn lanmò l jou sila a se manm kowalisyon Jan Deni an ki te met antèn sou misye pandan l vin nan zòn Moro dwèt epi misye jwenn lanmò l tèt chaje bon. Humm eske sa pa pral fè nèg savyen yo fache pi plis toujou e sitwayen sa li menm ki ta jwenn lanmò li paske fò n di ke nèg sa yo se yo menm ki ap fè e defè anba sila tande byen wi men gon bagay pou konprann wi menm lè 10 bandi ta mouri nan savyen aprè sa k fin pase a M pa kwè sa ap kapab aleje ankenn pèn paske gen anpil lapèn nan kè chak grenn moun nan peyi Dayiti. Yon bagay konsa pase nan Vilaj de Dye, li vin pase onivo de Savyen, Lyankou e sa ki parèt pi di se ke le chèf de lapolis tout swit li lanse operasyon Tònad 1. E moun ki pase a latak lan touswit apre l, oubyen apre deklarasyon sa se Vitelòm. Lapolis, ki se fòs de represyon, li fè anons kote ke li pral mache sou bandi, e se bandi ki atake avan. Sa, m pa ka konprann li non. Li parèt yon ti jan paradoksal. Si ou kanpe yon kote ou di ou pral atake tèl moun, Epi lè w gade w wè se moun nan ki vin atake w, k ap met bagay nan men w, li tris. E sa ki parèt pi tris ankò se paske Frantz Elbé nan mesaj li an, li te di ke tout komisarya yo okipe avèk gwo inite ki nan lapolis lan. Kote inite sa yo te ye silvouplè mesye Elbé? Maten an m ap salye yon moun ki nan Pernyè, je lui ai dit, Ben, comment ça va? Il m'a dit. Malgre tou, n ap tchenbe. Bagay yo rèd. E se sa li di an konklizyon, Bagay yo rèd. Lè w wè yon Ayisyen kanpe li di w bagay yo rèd, enben, bagay yo di anpil. Paske Ayisyen pa renmen plenyen. Ban m di nou yon bagay, mesye. Pou sa k genyen la nan peyi a, mesye, nou wè Ayisyen kanpe. Yap viv toujou wi. Men gon grenn bagay map di chak grenn ayisyen. Gon lè kap rive fok nou asime. Nou wè malgre tout bagay, malgre gen izo, gen ti lapli, gen krisla, gen bougoy, gen kili, gen babekyou, gen lanmò san jou, gen vitelòm, gen iska, gen matyas, gen tayson, gen yon pakèt lòt bandi nan peyi an, nou plis pase yo. E se pitit pèp la yo ye. Banm di nou yon bagay pèp ayisyen. Nap rive nan yon moman kote ke nou menm nou dwe asime responsabilite nou. Jounen jodi a sak gen la a li pa pou lapolis. Li pa pou pèsòn. Men e pou nou l ye wi pèp la. Li pou nou. Li pou nou nan sans ke. Se nou menm ki pou mete tèt nou deyò. M pral eksplike nou yon ti koze, yon analiz Daly Valet fè e ki petèt kowobore anpil bagay mwen te konn ap di. Epi aprè, n a wè gen posibilite pou nou kapab. jere tèt nou pou nou kapab asime responsabilite nou. M pral ba nou byen dali valè ekri ti tèks sa pou l di gwo konplo. Tande byen wi, se klè kreyòl la yon ti jan lou wi, hum li byen ekri wi se mwen menm wi ki gen pwoblèm avèk kreyòl la lè m ap li l. Se klè kou gwo dlo kokoye sa k ap regle Ayiti an se pa yon koze gang ni bandi. Se yon premye rezon m genyen toujou. Se pito estrateji klasik gwoup paramilitè ki deside kraze Leta ki responsab gouvènans yon peyi. Mwen kòmanse gen bonjan prèv materyèl gen yon peyi etranje ki ap founi gwo zamdegè bay gwoup ame yo Ayiti atravè yon rezo byen monte. Daly Valet ki ekri l. Mwen gen bonjan prèv materyèl. Se sa ki motive m ekri pòs sa a maten an. Se te yè maten. Se toujou ipotèz mwen nan jefò entelektyèl pou m konprann sa k ap pase Ayiti la depi kèk tan ak koze gwoup ame sa yo nou rele gang nan. Ayisyen ap detwi pwòp peyi yo ak konkou e nan kad pwojè makyavelik peyi etranje ki jis vle wè Ayiti detwi pak an pak. Se pa yon ti jwèt kap jwe la Ayiti ak koze bandi yo. Sa pap fini ni pita, ni demen. Sitou, pa gen Ayisyen ki nan enterè Ayiti kap dirije peyi a. Tande byen wi, lè nou wè mwen pa pale de politik e Se de dyab baka ajanten yo m pale. Sè ke se jefò m ap fè an silans pou m rive konprann dinamik vyolans ak tout kalte destriksyon k ap sekwe Ayiti. Peyi etranje sa a ap regle kont istorik li ak Ayiti nan ame gwoup nou rele gang yo epi destabilize Ayiti. Mete l tèt anba jiskaske Ayiti pa peyi ankò e kote leta disparèt. Yo tou pre reyisi nan konplo a. Se peyi sa a ki ap premye benefisyè sou tout plan pa rapò ak destriksyon Ayiti. Peyi etranje ostil sa a ap pratike tewori gran estratèj chinwa ki rele Sun Tzu ki, nan liv klasik li an ki rele L'art de la guerre. Liv sa a anseye ki jan yon peyi ka detwi yon lòt peyi san w pa tire yon kout peta. Sun Tzu se youn nan pi gwo teworisyen nan kesyon lagè bò kote italyen. Machiavel ak Alman Von Clowitz, Ayiti pran nan gwo konplo entènasyonal ak nasyonal pou detwi l. Daly Valet E mwen toujou di sa, peyi sa a ki ap fè konplo pou Ayiti, kraze plat poul ka vin pran ti rès la fòk li parèt tout vizaj li e ou menm kap gade sa kap pase a si w gen bon sans wa va konprann e wap konprann tou swit si l pa youn li de si l pa de li twa paske sonje gon moun nou te bat pou n te kapab pran endepandans sonje gon moun nou te ede goumen pou l te kapab pran endepandans o pwen ke Genyen yon eta lakay li ki pote non yon Ayisyen. Sonje byen gen yon peyi ki la pou l detwi tout lòt ti peyi ki bò kote l nan kontinan sa a. Egzanp, Venezyela. Mwen wont, mwen kriye yon jou pandan mwen an Repiblik Dominikèn. Kote mwen ebèje a, lè m gade m wè genyen yon moun ki vin frape pòt la. Lè m sòti, mwen panse ke se yon dominiken. Moun sa avèk yon ti kòbèy sirèt nan men l, li ofri m sirèt. Epi l di m pou m ba l yon bagay an retou. Lè moun ki vwazen an di m ke. Se yon Venezuelyen wi, paske afè yo pa bon, se konsa yo mande charite nan Sendomeng. M di, ok. Mwen ba li epi m pase men nan tèt li m di l, anpil kouraj, paske lavi se sa. Men, ou konnen jounen jodi a sa k lakòz Venezuelyen sa yo ap pran imilyasyon nan Sendomeng, Venezuelyen sa yo ap pran imilyasyon nan anpil fwontyè kote ke yo pral chache yon lavi miyò. Nou konnen moun sa pase m. Paske depi apre lanmò Hugo Chavez, se konsa. Yo fè konplo pou kapab mete yon prezidan tranzisyon, Juan Guaido. Pandan y ap sipòte Juan Guaido ki pat menm al nan eleksyon, epi peyi sa l ap kraze. L ap kraze. Lè Juan Guaido sa gen konesans pou l konprann ke se peyi l k ap detwi, ebyen li oblije di l ap negosye avèk prezidan Nicolas Maduro. Men kounya a, Venezyelyen ap manje fatra sou fwontyè Brezil, Venezyelyen ap mande charite an Repiblik Dominikèn. Men malgre tou, yo ba nou kout rat mòde soufle a, yo di, Mwen ouvè pou nou, nou kapab vini, depi moun aplike pou nou. Men, pa bliye peyi sa a, li gon enterè ladan l, yo gon bagay yo bezwen. Mwen fèt Ayiti. Map mouri Ayiti. Mwen sèlman di nou ke mwen pap mouri ajenou. Mwen pap mouri ajenou. Gen anpil nèg, e se sak fè ou wè, chak grenn emisyon map fè, m ta anvi bat bravo pou yon grenn jounalis nan peyi sa k rele Roudy Sanon. Paske li menm li di lap mouri la. Lap mouri la. E sak fè tou, mwen menm m di yon nèg, kòmsi, vle ou pa, M kapab travèse ri, men m pap al rete nan peyi moun, paske se la m fèt, se la m ap viv. Epi, lè nou lakay yo, nou ka estime n ap viv byen, men lè nou fè yon ti kominote pou n ap pale de peyi nou, nou pa sispèk sa yo mechan anpil? Ben wi, nou sispèk yo mechan. Kounye a la a tou, e pou bandi yo k ap jwe jwèt sa a? Ban m di nou yon bagay, si, alepòk. Tande byen wi, blan franse te nan peyi a. Janjak Desalin, anpil lòt ki t ap batay pou te kapab ba nou endepandans, se jwèt moun sa yo yo t ap fè jounen jodi a kote n t ap ye. Li lè li tan pou n sispann fè jwèt moun sa yo. M pa gen okenn pwoblèm yon entelektyèl kapab jwe yon wòl FBI, bagay pou peyi Dayiti. M pa gen pwoblèm. Paske sa ka rive yon nèg ou t al lekòl epi ou di se blan. wap sipòte ou gen chwa ou kapab sipòte blan men mwen menm m kapab deside map sipòte nèg nwè parèy mwen bon tande byen banm di nou yon bagay izo jeff kanaran ti lapli tout lòt nèg yo si nou santi ke nap fè jwèt blan vrèman nan touye moun nan fè egzaksyon nan boule moun Nan fè tout yon seri de bagay. Poukisa yon bon maten nou pa deside a men pandan m ap pale de sa fò n di ke pwojè sa li an kou men ekoute nou pa oblije al federe pou n fè kidnaping sou pèp la ankò. Nou pa oblije federe pou moun nan zòn yo pa ka viv byen. Eske nou konprann sa m ap di nou an? Donk mwen m p ap gen ankenn pwoblèm ak federasyon paske tande byen wè jounen jodi a la a. Si nèg sa yo ki te gen zam oubyen ki gen zam nan men yo, yo ta di menm pou 3 mwa yap batay pou pèp la, byen moun sa kap sipòte enstabilite nan peyi dayiti a l tap santi l pran kou wi e kounya la nou ta pral wè vrè vizaj li, nou ta pral wè kisa lap di. Lè sa l ta pral voye manda, l ta pral di l ap chache Babekyou, l ap chache lòt, l ap chache lòt. Eben, se pèp la ki ta pral kanpe anfas yo. Pèp la ta pral di nou pa gen bandi, nou gen revolisyonè. Men ekoute, jounen jodi a la a, kant yo t ap lage yon dwòn anlè a la a pou ap chache Vitelòm oubyen vize Vitelòm, tout moun ap di, ben sèt en chèf de gang, ryen a foutre. Men si, jounen jodi a la a. Vitelòm antre nan yon dinamik pwoteje Pènye, pwoteje Metivye, pwoteje Gwojan, pwoteje Bwa Lendi, pwoteje Tòsèl, pwoteje Taba, pou di ke nou konprann jwèt la e nou konn tout sa pou nou fè pou nou pwoteje yo. Ebyen, jounen jodi a la a, kèlkeswa moun ki t ap sot kote l soti pou l ta di l ap vin pran w la a Vitelòm, se. Pèp la k tap kanpe pou ou. E sa pou n konprann. Nou mechan mesye. Sispann fè jwèt blan an. Sa vle di nou nou peyi n ap viv epi nou pran etikèt blan mete sou nou paske l pa ka sou kè nou. Nou pap janm blan. Nou pap janm blan. Menm nan peyi sa la a. Nan ti peyi sa kote w ap viv la ou pa ka milat. Alevwa pou ta blan. Pou ta lòt nasyon. Ou pa konn wè sa k ap pase. Lè yon nèg ap fè frekansite l pran pòz milat li. L al marye a yon ti milat. Yo fèl peye konsekans lan hein ou pap janm milat depi ou po nwa ou po nwa nèt men kounya la mezanmi banm di nou yon bagay yon nèg ki pretann wap fè revolisyon eske ou kapab fèl pou blan pou fè blan plezi ou kapab fèl pou lòt klas la se pa pou moun defavorize yo ak klas mwayèn nan pou fèl kote nou sòti epa nan klas defavorize a nou kapab fè ti efò nou rive nan klas mwayèn nan apa sa kote n ka rive ankò ankenn kote. Mwen revolte e se yon evidans pou chak grenn Ayisyen kap viv nan peyi sa a, sila yo ki aletranje sipoze revolte tou. Paske se tris wi pou wè ou an vakans Ozetazini, an Frans, Kanada, enpe partou dan lemond, ou gen yon vakans ou pa ka vin fè 2 semèn Ayiti, nan peyi w. Yo mete w deyò nan peyi w. Ou genlè pa konprann sa k ap fèt la la a. Ou deyò nan peyi w. Waw! Bagay yo tris. Fò m di nou ke genyen gang Lakwaperis la. E kòman misye rele ankò? M kwè m gen yon ti videyo pou misye wi. Misye rele swa Dabens oubyen waw m bliye bon non misye wi. Swa Dabens ou Zayèl konsa. Antouka. Misye manje 2 nèg. Misye manje 2 nèg. Nèg sa yo genlè tap fè konplo pou touye li. Epi, se li menm frè m nan l pi bon, li pase devan l konprann. Tankou jan Matyas te fè pou boul la. Konprann? E yo touye boul. Paske, yo pa konprann sa kap pase nan baz la. Ebyen, youn manje lòt. Enben, chèf la kwa peris lan, li manje nèg yo. Nèg yo te bezwen manje chèf la. Enfòmasyon an flite. Nan mitan baz la sa w tande a la chèf la manje nèg yo avan an nou tande pandan 26 segond kisa gran chèf la ap di. Se ay kolòn wi papa. Lè w gen ekip wap fonksyone, lè w gen chèf wap fonksyone fò w respekte l se chèf. Foli chèf pa ka fè w ap dèyè tchwe chèf ou monchè wap mouri monchè. Depi w gen nèg ki chèf ou ou pa ka dèyè tchwe l, depi w dèyè tchwe l wap mouri monchè. Boy mwen t bawon an ou te konn koman m te la ou te konn koman m te fonde baz mwen konn a se mwen w dèyè tchwe monchè wap mouri monchè ay kolòn pa gen kaka nan sa la menm men kolòn pa gen kaka la menm. Enfòmasyon konsènan Ariel Henry, Tande byen! Sèl les piétons sont autorisés à circuler près de la résidence privée du PM Henri vivi Mitchell depuis les incidents du jeudi. La zone est fermée et gardée par des membres de la FADH et de la PNH. Ses voisins ne peuvent utiliser leur véhicules, se plaignent-ils. Et eh bien, attendez, non, depuis ça que t'es passé jeudi, en côté que Nayouma qui prend Ariel, eh bien, Bo la ka e li masin pa pa se souple. Bo son boble moun la. Moun ki gen machin yo paka sòti a machin. Moun yo ap plenyen. Donk, Ariel fè lòt enmi wi. Li fè lòt enmi. Donk, se lapolis avèk mesye lame yo ki yo menm ap okipe espas sila. Nou pral vini enpe plita jisteman pou nou kapab pote plis detay sou yon maksimòm enfòmasyon paske polisye yo kanpe tennfas. Men, kite m di nou, m gen ti pawòl pou nou tou mesye polisye yo. Paske jounen jodi a la a, polisye pa ka ap kanpe tenn fas ap revandike dwa yo. Epi, polisye toujou ap kole dèyè ak Vite. Polisye toujou ap kole dèyè ak Izo. Polisye toujou ap kole dèyè avèk anpil chèf de gang. Tout moun pran kan nou. Sè le mesaj. Swa nou pran kan nou o byen nou parèt vrè vizaj nou nou fè yon federasyon tout bandi reyini e pwi nou fon sèl avèk polisye yo pou n pran desten peyi sa. Anpil moun kapab di ke sa m di a l pa bon men ekoute si pou Ayiti sove se tout bandi ki pou fon sèl ak polisye yo ke nou fè l e mwen m kanpe dèyè nou paske bagay la pa bon, bagay la pa bon, il pa dwe kontinye kon sa.